Lamò san jou gen chwa avèk epe sa a, epe de Letènèl, epe de Jezikri kwaze devan m la. Li gen chwa pou l chwazi lavi, li gen chwa pou l chwazi lamò. Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Alò nou konnen ke peyi a te yon ti jan fèmen pandan le premye jou de grèv, sètadi le lendi 25 oktòb 2021. On anè pa la paske nou te pase tout jounen an ap ba ou enfòmasyon sou lari Pòtoprens, kòman sa ye e kòman aktivite yo ap dewoule. Se m ta kapab di vil kazi mòt pandan premye jou grèv la, yon grèv ki ap leve mèkredi 27 oktòbre 2021. Nou vin fè yon ti pale sou kesyon kidnaping nan e genyen mesaj. Nou ta kapab di un duel à distance ki vle jwe entre le pasteur Amel et puis Lanmò San Jou group 400 Mawozo. Men juste avant, voici un message pour vous. Non mwen se Deanna Michel e mwen se pitit Jean Pierre Ferrer Michel, pastè yo te kidnape le 3 oktòb ansanm avèk 2 zanmi l devan legliz Jesus Center. Jan m te di nou an, yo lage youn nan moun yo, men yo kenbe ni pastè a ansanm avèk zanmi li malgre nou te bay ranson. Jodi a map fè videyo sa a pou m mete nou okouran epi tou pou m adrese rimè kap sikile nan lari a. M ta renmen fè nou konnen ke nan tout koze sa a pa janm gen koki, pa janm gen vòlè. Se te yon sitiyasyon kote te gen antant, kolaborasyon, nou ka menm di aranjman. E sa map di nou an mwen gen resu, mwen gen tèks, E mwen gen lòt prèv ki pou kolabore. Se pa objektif ni mwen menm ni fanmi nou pou nou mete koze deyò. Ofèt, gen anpil koze ke piblik lan pa menm konnen. Nou ta renmen ni papa m, ni zanmi l lan retounen lakay yo. Si ke yo pa tounen lakay yo, Fò nou fè w konnen ke s on grenn mouri an ki genyen pou papa m, men nou menm, moun ki inisye kidnaping nan, n ap toujou sou latè. E lè koze yo soti, pa gen ankenn kote n ap kab kache. E m ta renmen ajoute ke si yon bagay rive m, si yon bagay rive manman m, si yon bagay rive fanmi m, zanmi pwòch nou yo, bon, nou tou kolabore tout sa ke m ap di yo nan moman sa. Nou ta renmen bagay sa fini, menm jan moun ki inisye kidnaping yo ta renmen bagay sa fini tou. E mwen ka ba nou mo m avèk mo fanmi m ke si nou lage 2 moun sa yo, tout bagay ap frèt. Nou p ap pouswiv anyen, n ap fèmen kes la. Tout bagay ap poze. Men se konsa tou, si ke nou deside fè lòt bagay, Bon, bagay yo pap byen soti pou nou ditou, m ka garanti nou sa. M ta renmen di mèsi dèske nou gade videyo sa a, e m ta mande nou tanpri pou nou share li, e m ta swete nou pase yon bòn jounen. Sa se la fille du pasteur Ferre. Pastè a ki li menm kidnape e genyen non minis jistis ak sekirite piblik lan ki fè ofis minis enteryè ak kolektivite teritoryal ki site nan dosye sila. Ojodwi, Sou chanèl la, nan kad emisyon Haïti Débat avèk Garry Pierre Paul Charles, ebyen repriz pa lekip de RL Prod, ou te gen chans wè anpil detay minis Litz Quitel ki te oblije antre nan yon lojik de dyabolizasyon, ki li menm egzèse pa mal de parad o kou de sèt emisyon pou defann tèt li. Ce que vous pouvez retenir, jounalis la poze l anpil kestyon, e koute! Si w al chita nan langaj li, nan fason l ap pale, w ap di tou senpleman ke se kèlken ki èkoupab la. Men jiske la, nou pa kapab di ke minis lan li koupab ou non. Li rete ak lajistis pou kapab tranche sou kesyon sila. Men gon kesyon ki ap debat an koulis o nivo di gouvèneman, paske mwen ap pwofite ba nou enfo sa o kondisyonèl pou vou dir ke yo anvizaje, pou ta kapab revoke minis sa. E si yo revoke l, pral gen ankèt, e m ta kapab di yon ankèt jidisyè, se ankèt la ki pral detèmine pou wè si li koupab. Paske w ap gade pou wè pitit pastè a di, ekoute si yo pa libere pastè la, ebyen li menm li pral pale anpil pawòl. Men, mwen vrèman pè pou ke pastè la, ebyen li pa ta an kèlke sòt asasinen. Nou wè m di an kèlke sòt, paske se pa sa. Lasosyete ta vle. Men ekoute, si dosye a rive nan nivo sa e ke anpil vwa nan sosyete a ap sonnen pou di, ekoute, il faut libérer le pasteur, si se yon kidnaping politik, yon kidnaping pour un amour triangulaire qui dérange, ebyen m panse ke yo ta sipoze gentan lage pastè la. Èske nou konprann? Oubyen èske se retisans ki ap fèt? oubyen pou kapab rive nan yon fason pou kapab libere l jan yo sipoze libere l lan pou pa kite ankenn endis. Brèf, nan swit emisyon sila, fò m di nou ke èske se ta evidan pou nou ta kapab tande yon pati nan deklarasyon minis Leeds Kittel ki li menm t ap pale. Men ekoute gen yon grenn bagay pou w konprann. Jounalis la poze l kesyon pou di ke nan legliz sa yo fè plizyè kidnaping. Poukisa ou pat alerte la polis pou o mwen ou ta kapab jwenn yon ti kal sekirite? La question a ete bote an touche. Dezyèm bagay ankò, si non minis la an kelke sòt site nan zafè kidnaping sila, paske pastè la ta antreteni yon lyen santimantal avèk madanm ni ki se Barbara Kittel, Jounalis la di l ke Ou pa t janm mande madanm ou anyen de kesyon sila? Wi, mwen te mande madanm mwen, madanm mwen di m pa gen bagay konsa epi tout enfini. La a m panse ke genyen yon ti dout e ki kapab ranvwaye ou a yon seri de refleksyon. Si kidnaping il y en a, si bouyi relasyon santimantal, Iliana, Poukisa nan kesyon repons nan kad emisyon sila a, kesyon sa a pa t gen l menm? Pa t gen kesyon o te gen relasyon avèk pastè, pa t gen bagay konsa ki t ap pale. Donk si l te pote yon demanti fòmèl parapò ak rimè sa pou di ke m pa t janm tande yon bagay konsa, bon, pense ke la, li tap genye le piye libre. Men se pa yon akuzasyon ke jè portè. contre le ministre. Mais écoutez, moi, je sens que le ministre, il n'était pas trop à l'aise. Alors peut-être que il n'a pas su s'exprimer doctement sur certains dossiers, d'où en bel monde fait des commentaires pour dire que, écoutez, il n'a pas le langage d'un dignitaire de l'État. Se pa kon son Sent Nitouche mwen ye oubyen son Sen, men mwen menm m pa kòmanse pa wè le mal nan tout bagay. Mwen menm mwen wè yon fanmi ki eplore, ki dezespere, yo konnen ke nou pwòch de fanmi yo, yo konnen ke mwen menm an pozisyon, m gen yon pozisyon nan gouvènman an, donk a pati de sa, donk yo menm yo fè apèl a mwen menm. Mentnan. Se bagay nou konnen, dèfwa nan tan lontan, lè yon otorite la, gen de bagay ki konn fèt, gen de negosyasyon ki konn fèt, plizoumwen, gen de enfliyans ki konn fèt. Donk, petèt yo te espere m te ka fè enfliyans. Men mwen menm, nan tèt pa m, m pa poze kesyon, men nan tèt pa m mwen di, si a la minit ke li ta reyisi pale avèk m, mwen menm gen yon bagay ki byen senp mwen konnen, m konnen ap gade fim. Si ou gen yon otaj, ou vin konnen kote l ye oubyen w ap pale nan telefòn avè l, y ap lokalize l. Donk, monn nan li pa gen enterè pou l fè de bagay konsa. E m pa vrèman te bay suit a sa. Donk, se petèt yon premyè desepsyon ke fanmi an pran. Paske si yo met nan tèt yo mwen ka fè yon bagay e ke mwen menm mwen ka fasilite yon dyalòg avèk yo, avèk papa yo pandan ke depi la yo pa gen nouvèl wi men double de la du ministère de la justice kote ke m ta di de fason lejèman kèlkonk la plupart des autorités relève de moi sa vle di tout les autorités locales ke l kazèk ke l azèk vice délégué, délégué, magistrat. Grefye, tout yo relve de mwen. Si y ap di yon bagay ki pa sa sou mwen, m pa ka rete enben chak moun ka annik ap di nenpòt bagay ki pa sa. Epi kounye a menm chak sèvitè de leta yo di yo demisyone, enben ki sa k rive la? Kòman ou mwen menm m estime se yon bagay m pa ta m pa janm mete nan tèt mwen pou mwen menm mwen ta fè. Si m pa gen anyen, m pa gen anyen pou m repwoche m. Mwen menm, m fè se ke mwen menm konsyans mwen te dikte m. Gen anpil moun ki pa t ap fè l konsa. Se legliz ou prale avèk fanmi w, yo ta pral legliz, piske m fin di lapolis bagay la. Se pa ke dan lè minit ki swiv, oubyen dan lè ki swiv, yo pa jwenn yon solisyon. Men, mwen menm konsyans mwen trankil, ke mwen menm m te rete, si m gen yon enstriksyon pou m bay, si m gen yon asistans pou m bay, Donk e sa m ka fè mye ke si m te anndan legliz la? Paske si m anndan legliz la, le pli souvan lè nou nan legliz nou chita nan premye ran, nan dezyèm ran, w ap reponn telefòn, li pa kòrèk. Mwen menm, mwen panse pastè Ferè s on moun ki bay vi l pou misyon li menm li genyen nan legliz la. Legliz la se ministè li, li fè tout efò l pou li, men sitou pastè a se yon pè de famiy ki nan yon aj avanse, ki malad, ki gen medikaman pou l pran. E daprè sa m konprann, kidnaping sa li atenn pastè a de fason ke pwofonn, ke nou menm pa konnen si l pa irevèsib. So, m panse ke m mande moun sa yo, m sipliye an gras pou yo ta ka libere pastè a pou l ka retounen bay fanmi l. Nou prale nan manman koze a. M te anonse non ke genyen yon batay. Men se le pasteur qui veut provoquer cette bataille. Pasteur Amel Lafleur, il a dit ça, Lamò san jou m rive sou ou. Kisa w fè pastè? Lamò san jou m rive sou ou. A non, pastè a di lap rive sou lanmò san jou. Eske w pa panse ke ou peze twò fò sou akseleratè la pastè, piske nou konnen ke se nèg sa yo kap dirije. Mwen menm map di nou se maten. Le Senyè par mon ògàn avèk mwa e mon ekip nap fè fas. A la guerre comme à la guerre, le pasteur est prêt! E pastè Amel Lafleur fè konnen li menm se bib la, The Bible, se ak bib la l pral bate ak lanmò sonjou. Se mesaj anvwaye a lanmò sonjou se pou di ekoute halte la. L'Eglise va parler, le Christ qui s'est humilié sur la croix par mon organe moi le pasteur Amel Lafleur je vous dis M rive sou ou! Eske mesaj sa se kris la ki antre nan pastè la pou di lanmò san jou ou bout pa fè sa wap fè a ankò se pou di ak kidnapè yo ekoute sispann antre nan legliz pou nal pran fidèl se ansanble de kestyon paske Ekoute, Pastè Amel Lafleur vle fè tèt li parèt kòm yon veritab aktè e yon aktè par ki solisyon ak yon seri de pwoblèm peyi a ap fè fas, men m ta kapab di patikilyèman legliz e ke gen solisyon k ap vini. Le fèt de di la mò san jou ou bout! M ap rive sou ou! Ebyen, èske se Jezi Kris ki pral frape pye l atè pou di la mò san jou, ekoute, arete! Se sa wi. Antouka, pastè a li menm bib la an men, li fè konnen ke li menm li pap pran manchèt, li pap pran zam, men avèk la bible kòm zam ni, lap batay. Y a des hommes qui ont décidé de partir. Yo lage pye yo paske te gen bri ki tap kouri sou yo kòmkwa enben kidnapè yo kapab rive sou yo. Legliz fèmen. Men Amel di li menm lap kanpe batay anfas gang yo Gang yo kap antre nan legliz, eske gen gang ki te gen entansyon al antre nan legliz pastè Armel Lafleur an pou kapab al pran fidèl? Sa se otan de kestyon ki fo se poze. Eske le fèt de dire sa, se yon manyè pou ta kapab pwovoke yon sòt dapreyansyon lakay bandi yo pou di ekoute, isit la, Nan legliz sa a, ebyen nou menm nou byen ame kèlkeswa bandi ki vini an, ou viktim deja. Ann tande yon pati nan deklarasyon e petit pwovokasyon alandwa de Lanmò 100 jou et d'autres kidnappeurs de la région métropolitaine de Port-au-Prince, ultimatum lancé par Amel Lafleur. Lamò 100 jou, m rive sou ou. le seigneur Jésus pat nan kapap. moi que la police haïtienne ne peut ou ne veut rien faire. M'a dit société devant situation désastreuse et incontrôlable, malgré toutes les unités de la police, des hommes malveillants, bandits, ils prennent en otage toute la population côté ouvrier. puisque la police révèle incapable. Moi-même, m'a dit nous ce matin, le Seigneur, par mon organe, avec moi et mon équipe, n'a fait face. Bandit avec Gros T65, avec tout, avec tout ça, eh bon, monsieur, et eh, la police haïtienne, M pral fè fas avèk sa a. Avèk Labib. Tout moun leve pi bwa w la avèk sa a. Sa rele bib. A rele la pawol de Dye. Sa rele Dye an pawol. Sa rele Dye an pawol. I gen Dye an pawol de jenèz a lapokalips. Mesye, mesye m santi nou, m santi m wont anpil. M santi m wont anpil. E pou yon nèg ou pa wont fò w ta dènye sanwont. Avèk bib an men pou gade pou mesye yo ap kale kò yo avèk pil zam yo konsa. Mesye m pa gen kretyen m pa gen pastè ki kale kò nou avèk bib an men. Bon m vin di nou. Nan otorite e pouvwa pa m mwen genyen sa fini. Avèk Jezi, an Jezi, sou do Jezi, kòm anvwaye de Jezi, kòm sèvitè e tyoul Jezikri, m vin di nou sa fini. Avèk Labib an men sèlman. Ma besoin manchette. Ma besoin 9 mm, ma besoin. Avec la Bible en main seulement, m'a commencé avec la mort sans jour pour m'en face. Au nom de Jésus-Christ. les gouvernements de zot peyi swa dizan ami ne yo pa vle ede nou volontèman yo pa vle ede nou mon jezi è kapab Mon Jésus est capable. Et avec moi, il est capable moi, il est capable. Par moi, il est capable. Et si nous voulons dire par nous, nous connaissons, monsieur, pasteur Amel a parlé avec nous. Tout ancien chef du dans pays. Nou se mechan e nou k mete peyi a nan sitiyasyon an. Lavi kont lamò. Letènite beni kont tout san. Kont letènite beni kont tout san. Ke l te san. kont tout san jou, ke l te san SANS, ke l te san 1 2 0, kèlkeswa san m pa konn kòmn ki san l te di, men l Amen Amen Letènite beni kwaze devan san jou a devan san jou a e lamò san jou a s on prensipotè l ye. Prensipal ti a m rale w. M mare w, m anchene w, m menote w. Lamò san jou m rive sou ou. Lamò san jou gen chwa avèk epe sa a. Epe de Letènèl, epe de Jezikri kwaze devan m nan. Li gen chwa pou l chwazi lavi. Li gen chwa pou l chwazi lamò e san delè. Pastè Amel Laflè avèk tout ekip li nan peyi a e dan le mond antye, nou di si lamò chwa, si lamò san jou pa chwazi lavi, otomatikman l chwazi lamò. Otomatikman l chwazi lamò. Men m deklare dan le non de Jezi, tout ministè yo leve men l. Oubyen, se konsèy, se egzòtasyon, pou dir ke gen yon kantite bagay ou fè ou bout. Pa kontinye nan antrepriz sa ankò.